Ou mande yon dam. Moun ou jwenn yon dam nan lakou a, nou pa t wè Toya. Toya gen tan anndan kay la. Kounye a, dam nan di Toya pa la. Kounye a nou di anben, nou bezwen jwenn yon solisyon avèk Toya kòm lakou a ila e ka Toya l ye. Li te mèt minwi. Dòmi vini pou n dòmi, n ap dòmi. Fòk nou jwenn Toya pou n jwenn yon mo nan bouch li. Kounye a, lè l tande mo a pa danl anndan l, lè l tande nou di sa, kounye a la nou wè de nèg parèt a manchèt. mouchwa epi figi yo maske yo fè sign nan figi yo nou pa konn sa sign yo vle di yo bay figi kounya yap fè bri kraze kraze kraze bay pran manchèt frape atè pran pran chen voye sou do yo fè makak bagay tout sa pase kay toya tout sa pase kay toya kounya la lè yap bay yap fè chòk fè bri bagay kounya nou menm nou rete an solo nou di lè toya wè sa bay ap grave krè toya vin soti. Kounye a Toya nèk parèt blup li lage kòl atè a. Li chita atè a devan lòt frèm nan ki te rele l la. Kounye a frèm nan di bon e ou k Toya? Li di wi e ou k Toya? Li di an e kòm e ou konnen Da malad nou vini nou vini chache yon solisyon pou moun wè kòman pou n fè. Toya mete yon nèg an dirèk pandan n ap pale a Toya. Li mete yon nèg an dirèk, nèg kap ki moute sou pay Toya, kap fè live pou Toya, se li menm Toya mete an dirèk. Pandan nap pale avèk Toya, nou pa fè bri avèl, nap pale dousman avèl, e a tout nap pale dousman avèl, lòt nèg yo ap fè bri kòm pou yo Toya kòm pa ka tande sa nap dil la. Kounya nou vini nou di nou ee Toya, kòm e lakay ou ye, si nap di w yon bagay, m pa wè pou ki rezon tout bri sa yo. Se yon antant nou bezwen. Kounya Toya vini, li koumanse pale avè nou, kounya patnè ka manchèt la, li vini li parèt devan pye papa timoun nan, li fè 3 kout manchèt. Mwen m kanpe, map swiv li. Li fin fè 3 kout manchèt la, li kouri li sot deyò. Nou pa di anyen. Kounya li vire, lap kouri moute nan lakou a, kouri moute nan lakou a, lap kouri moute nan lakou a. Tout sa frèm nan pale avèk toya nan telefòn avèk an dirèk avèk nèg ou wè k moute toya lè nèg la pale avèl nèg la di o wi sil te la se deyò l tap mete nou nan lakou a kounya nou di kòman w di ou tap mete nou deyò a pitit nou malad sou do nou vin chache yon solisyon n kote timoun nan te ou di ou tap mete nou deyò nou di m di misye ou pa konn sa wap di a misye di o wi nou konnen toya pa gen bwa dèyè bannann ni toya gen bwa dèyè bannann ni. M di anben kòm toya gen bwa dèyè bannann li da pa gen bwa dèyè bannann li nou pa gen pwoblèm kounya o o menm moman patnè ki te fin fè 3 kout manyèt devan pye papa pitit la li kouri vini li kouri sou papa pitit la li foul yon kout pwen kounya papa pitit la leve li kouri sou misye lè l kouri sou misye kounya li foul misye yon kout pwen tou papa pitit la foul misye yon kout pwen tou lè papa pitit la fin foul misye kout pwen an. Kounye a misye poul kouri sot deyò ankò. Kounye a papa pitit la abrite l nan yon mi. Lè l abrite l, toujou katòya sa ap pase. Lè l abrite l nan yon mi katòya, kounye a misye vini l sot deyò, li poul kouri sou papa pitit la ankò. M gen 1. M pa ka gen frè m ki gen pitit li malad. e nan move kondisyon epi poul ap pran kou sou li ankò kounya menm kote a m kouri sou misye m foumi son kout pwen lè m foumi son kout pwen kounya gen yon lòt yon frè tòya ki vini poul kouri sou mwen pandan m ap rale bak pou m akeyi frè tòya k ap vin kouri sou mwen kounya menm kote a pye m frape nan yon blòk m tonbe pandan m tonbe a frè tòya ranmase yon wòch li kase tèt li kase tèt mwen frè tòya li rele sonsonn. Tout lè bagay sa ap pase eske Toya la lap gade? Toya la lap swiv aksyon yo. Li pa di anyen lè a di lap pale avèk nèg ou wè kap fè lay pou li. Ou vle pale de sekretè jeneral Toya a? Toya. E li menm esak paw tande lap voye moute li di dal pa kwè li pa kowona li pa sesi li pa sela. Si misye di misye mete nan defi nap met dal nan mòg pou vin lòtbò. poul vin a yon met yon espesyalis poul vin sou da poul wè si se kowona da fè nou bon nou prè pou nou peye amann men si yo pa jwenn da fè kowona se pou yo bon bon m pa benyen di anyen bondye ap bay da jistis yo pa benyen bay nou anyen men jodi a la nou wè nou palè ou nan palè jistis. Ah kenye se kisa nou vin fè la. Bon jodia la ou konnen lè nou te pran lè nou te pran da nou te gen yon pwosesis nou te fè nou te fè jij de pè fè konsta e kouman nou pran timoun nan katòya e yo te fè foto l kouman yo te pran l yo te fè foto a e kounya la nou jodia la ou konnen te vandredi sa te pase madi. Kounya tan pou nou rive vendredi e eseye poze kesyon an mwen paske nou Ok Ok nou bon wi Ok nan sikonstans sa m salye nou e m trè kontan sa nou fè a paske nou pa koute moun sou rezo sosyo k ap voye moute sa yo pa konnen men nou menm nou fè deplasman nou soti Pòtoprens Avan di nou kisa w ye pou Da wi M se tonton Da di e papa Da se ti frè m e twazyèm pitit manman m A di, Nou menm, nou, sa m gen nan tèt mwen la, se akoz de pwoblèm maladi Da. Nou te kontakte Toya, timoun nan te nan men Toya, li te ap bay avè yo, kounye a timoun nan vin malad, li rele moun yo vin pran timoun yo. Kounye a lè nou rive, men atout sa, frè m yo pa janm okouran timoun nan malad. Kounye a se yon frè m ki di m sa nan vandredi. Menm vandredi a m rele yon ti frè m ki fèt dèyè m di ti frè m nan nou gen pwoblèm pase nou gen yon frè nou ki gen pwoblèm pitit li malad lè di m kiyès m di e ti daa kounya li di sa l genyen m di a m pa konnen non men e yon frè m ki rele m li di m sa kounya menm moman nou rele frè m nan papa daa nou di l e nou di l n ap vin sou li kounya li di nou men kote l ye se kawon divinò l ye paske li te pran toya yo t al kawon divinò avèk daa. Toya a ka rive ka Divino a, lè yo rive, yo bat kat, Divino a di l ka trete Da, Toya a dakò, li dakò pou yo trete Da, kounye a Divino a di se 21 mil dola l ap trete Da avèk kòb medikaman pou yo bay pou l koumanse achte, fòk yo achte l achte tèt Da se vann yo vann Da. Kounye a la. Nou di anben pa gen pwoblèm, kounye a li di konsa Toya di l li pap li pap tounen ka Divino ankò, fò yo l al pran Da pou l bay. Padansetan Toya te asepte avèk Divino al te di l ap voye kòb la. Men lè l rive lakay li, li chanje ide, li di konsa se kòb paran yo vle fè sou li pou sou Da. Kounye a la nou di anben pa gen pwoblèm, nou pral pran Da, nou pral mennen l ba Toya, li menm l a chache tretman pou Toya. Kounye a nou vini. M pran lòt frè m nan m te rele m te di l nou gen pwoblèm nan, nou moute n al jwenn papa pitit la ka Divinò a. Lè m rive ka Divinò a m jwenn Da kouche, de ran dlo kouri nan je l. Kounye a m rele frè m nan m di a, jan Da ye a fò l ta gen gwo baay pou l ta leve. Pase m gentan wèl gentan dezidrate nèt. Kounya la frèm nan di pa gen pwoblèm nap desann avèl. Nou vini nou desann avèl lè nou rele Toya, Toya di mete timoun nan nan demanbre ka manman an. A di manman timoun nan. Lap vini. Nou depoze timoun nan lòt bò a, Toya pa janm vini. Tout rele nou relel li pa pran apèl. Tout rele nou relel li pa pran apèl. Lèl vini rele, lè frèm nan rele sou telefòn li a pase l pat gen nimewo frèm nan. Kounye a li pran apèl frè m nan. Kounye a frè m nan di bon, nou kòm e ou nan men ou timoun nan te ye, nou bezwen yon mo nan men w pou nou wè kouman nou te ka jwenn yon antant pou nou chache yon solisyon avèk maladi Da. Kounye a li di kon al pa la li byen lwen. Nou di anben, jan Da ye a, nou pa gen pwoblèm menm lè ou byen lwen, men fò nou jwenn avè w kanmenm pase nou pa ka kite Da konsa. Kounye a menm kote a. Frèm nan desann jwe bou lal fè li fè yon jij depè fè yon jij depè fè konsta timoun nan jij depè ap fè konsta timoun nan lè yo gade bò mouda timoun nan yo jwenn bò mouda timoun nan kraze anba fwèt lè yo gade bò tèt li yo jwenn bò tèt li bat yo bat li tout nan tèt kounya menm jij la di oh sa e touye yo tap touye timoun sa. Kounye a la, nou vini nou mete, jij la di menm lè nou konnen moun paran yo kwè nan afè mistik, men premye kote l ap refere nou ale, ale ka yon doktè. Kounye a l vini, li ba nou ti kat pou li voye nou ka doktè Nwèl. Lè nou rive ka doktè Nwèl avèk timoun nan, doktè Nwèl di konsa li pa gen pedyat, Yon timoun nan ye la, se yon pedyat pou n ka jwenn, se yon kay pou n ale. Antan ke nou menm nou pa t gen ase mwayen pou n mete gaz nan machin nou, nou di anben, an n tcheke fon dè nèg pou n wè si n pa jwenn yon pedyat olye n al yon kay, paske nou pa gen mwayen pou n ta met gaz. Nou di konsa, an n al fon dè nèg pito. Lè n al fon dè nèg, frè m nan fè dilijans. E li fè timoun nan bay kounye a yo jwenn doktè, kounye a yo vini yo bal sewòm, yo prete nou sewòm, yo bal sewòm, yo mete nan bral, e te mwen menm, frè m nan, avèk papa timoun nan ki te la. Kounye a m di anben, nou pa gen rad sou li, e yo di nou etène pou n etène l. Nou di, m di anben sa n ap fè, fò nou youn ale al chache rad pou timoun nan. Frè m nan di m, Toya remèt yo timoun nan avèk 2 rad. Apre sa tout rad yo nan men Toya li pa bay lòt rad timoun. Kounye a m di anben pa gen pwoblèm menm lè Toya pa bay lòt rad yo men fò nou chache pou nou wè kòman pou nou mete timoun nan nan yon bon swen lopital la pou yo ka wè timoun nan gen moun. Kounye a lè l ale l pran lòt frè m nan l ale avè l pou l al dèyè rad. Avèk moun ki pou rete lopital la avèk timoun nan. Kounye a, lè yo rive, manman timoun nan di, Rele anmwee, timoun li pa gen pwoblèm maladi doktè. Timoun li pa gen maladi doktè. Kounye a, nou di, Anben, si timoun ou pa gen, frè m nan di, si timoun ou pa gen maladi doktè, anben pa gen pwoblèm, e fè tèt. Poze sanw pase maladi ou genyen poze sanw pou wè koman nou te ka fè pase eta nou bezwen trete kounya li vini li di li pral ale fondènèg avèk moun yo li pran moun yo lal fondènèg avè yo yo vin jwenn nou fondènèg kounya li dil pa prale kite da fòl ale a da kounya frèm nan menm chache jwenn avèk doktè a li di doktè a manman timoun nan dil pap kite timoun nan pase timoun nan pa gen maladi doktè bal timoun li poul ale doktè a di anmè. Pa gen pwoblèm li mèt pran pitit la lal avèl kounya vrèman vre nou leve dal lopital la a tout sewòm nan nal depozel kar manman Da lè nou rive nou rele Toya nou di Toya e timoun nan pa bon men timoun nan la e li pa manje li pa pale li pa bwè ann wè kouman nou te ka mete vwi nan timoun nan. Kounya Toya di li menm li pa mele paske li pa gen lajan. Nou di anben si w pa gen lajan n ap vin chita pale avè w pou n konn sa pou n fè. Li di l pa la. Kounya nou vini nou desann lakay li. Lè nou desann lakay li, men anvan nou desann lakay li, ougan te gentan di nou pa kite papa pitit la a manman pitit la ale lòtbò a paske gon kou k pare pou yo.